Si gen entèvansyon k ap fèt nan peyi a, nou pa gen pwoblèm ak sa. Men, lè w al kraze nou, lè w al boule nou, si yo pa arete Ariel avèk akolit li yo, p ap ka gen entèvansyon ki fèt nan peyi a ankò. Premye bagay pou Lèzetazini ak Lafrans avèk Lèzetazini fè, premye bagay avan pou yo entèveni ann Ayiti, fò yo arete Ariel ak tout akolit li yo. Bonjou, bonswa, sa depan de lè ou pral gade videyo sa a, e jan ke m toujou di l, se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou Tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w pa rate okenn nan videyo nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paske m konnen w entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan, ann antre nan detay pou videyo jodi an. Se pa vin pran pòz ap sanksyone de twa grenn moun. Si gen entèvansyon. kap fèt nan peyi a. Nou pa gen pwoblèm ak sa. Men, lè w al kraze nou, lè w al boule nou, si yo pa arete Ariel avèk akolit li yo, pap ka gen entèvansyon ki fèt nan peyi a ankò. Premye bagay pou Lèzetazini ak Lafrans avèk Lèzetazini fè, premye bagay avan, Pou yo entèveni an Ayiti, fò y arete Ariel ak tout akolit li yo. Nou menm nou pap dakò e nou pap asepte pou y ap vin touye Ti Lapli, vin touye Izo, vin touye Lamò 100 jou epi tout bagay fini. Non! Jodi a, fòk tout nèg ki t ap bay zam. Ak jèn gason jèn fanm nan peyi a fò yo arete yo dabò e nou pa gen pwoblèm eleksyon nan peyi a nou gen pwoblèm ensekirite avan tout bagay se pwoblèm ensekirite a rezoud lè yap debake yap al arete tout moun sa yo enkli Ariel Henry epi lè sa nou menm nap bay feu vert e nou menm nap kolabore men se pa sa entèvansyon militè. Oken band etranje pap tounen nan peyi a ankò. Fò sitiyasyon sa a fini. Pa gen makiyaj. E nou menm nan Konapirèd, e sa nou mande, pyès peyi sa yo pa gen dwa janm pale nan afè eleksyon nou ankò. E lè a vini, fòk lè yo bay tan. espas y ap fè andedan peyi a. Se yo menm ak tout moun y ap seksyone la yo ki mete nou nan sitiyasyon sa ki la a. E n ap fini pou nou di, avèk pèp ayisyen an, nou pa gen pwoblèm eleksyon. Pandan mwad janvye k ap vin la a, batay la pral kare. Batay la pral redemare. E sèt fwa si se pou debon. Nou pa nan lide tout la se tout le kap pale nan radyo. Ou pa wè? Dosye petro karibe a. Pa gen pyès moun ki pale de li. Mwen sa fèm tou di sa. Mwen te konnen ki te gen yon seri de radyo isi. Radyo kasi. Radyo soley. Ou te gen radyo Haiti Inter. Radyo Galaksi, Radyo Limyè, moun sa yo te konn akonpaye pèp la nan batay la. Kote yo? Men absans yo nou bann moun la a. M pa tande bagay sa ap fè tole nan laprès. M pa tande ap fè tole nan radyo. Enhen, nou viv de yo? Se yo k ba nou gaz pou radyo? Se yo k peye anplwaye pou nou? Se yo k ba nou manje? Tout moun jodi a ap mache dè graten zafè lavi pèp ayisyen an. E n ap fè apèl avèk pèp ayisyen an jodi a. Si vle sanksyon an kontinye. Si vle goumen ak kriz la rezoud a pati premye janvye k ap vin la. Tout Ayisyen ki konpetan, ki gen kouraj, ki vle goumen, monte drapo Lachin, mete ti drapo Larisi devan pòt lakay nou tout. E batay sa n ap fè la ki pèmèt ou wè Etazini avèk Kanada ap pran pòz y ap sanksyone moun wi. Kontinye mete drapo Larisi avèk drapo Lachin devan tout kay Ayisyen ki konsekan. pou nou soti nan sa nou ye a. Nou pa kapab ankò. Mèsi anpil. Nou wè Kanada ak Etazini ap sanksyone yon bann nèg li di ki nan kowonpi, ki nan koripsyon, ki nan vòl, ki nan gagòt. Nou pa gen oken pwoblèm avèk yon peyi, li menm ki respekte nòm, prensip lakay li, k ap sanksyone moun. E nou di Kanada avèk Lèzetazini, si yo vle fè yon bagay, se pa konsa l ap fèt. Nou tande, blan je vèt ap rasanble batèkrenm ni. pou yo retounen debake ankò an Ayiti. N ap raple, entènasyonal la, se yo ki t avè maladi kolera a isi. Nou pa gen okenn pwoblèm pou ke entèvansyon militè fèt pou yo vin la paske nou pa gen pwoblèm eleksyon anndan peyi a. Si Mesye yo ap fè entèvansyon isi an Ayiti ankò, premye bagay ke nou mande, nou pa vin di pèsòn moun bon kouraj. Pou ane ou bon. Se ou menm ki pou deside kòm pèp si ane a bon pou ou. Nou pa vin swete pyès moun bòn ane la. Nou vini pou nou denonse e jete swadizan sinyati akò pouri, santi, toutouni yon bann kowonpi, kriminèl, san skripil, san vègòy, san karaktè. Mwen tande yon seri de moun ki fini ak Ariel, ki fin vann, ki fin achte, se nan peye pote yo ye. Nou tande yo ap tann yo nan yon akò. Kouman yon moun tankou madanm yon gran pwofesè, Chak fwa. Yon nèg ki di. Li se pastè. L ap dirije. Yon gran federasyon m tande federasyon potestan. Nèg ki a bib nan men. Bib wi. Aprè 1 an 6 mwa. On mesye fè kenbe on pouvwa. An otaj, li pa vle tande ni wo ni ba. Pou moun nèg ta gen bib nan menw. Ou menm ki konnen la verite. Pandan krim ap fèt a goch a dwat andedan peyi ya. Yap kidnape moun. Moun pa ka mache. Moun pa ka viv. Pèsòn moun pa ka al nan peyi yo pou yal pase fen dane. Pou on pastè ki an tèt on federasyon pa wont sou san tout moun sa yo k koule la. Pou pwoblèm ensekirite sa, pou moun sa yo pa wont pou y al siye akò avèk on nèg ki dekriye on pè plis. Nou menm nan Konapirèk. Sa fè nou mal. Nou wè jiska prezan, peyi a pa gen moun ankò. Depi 6 out, depi 6 out 2022, nou rete, n ap reflechi, n ap rekontre moun. Nou ekri plis pase yon trantèn òganizasyon de la sosyete sivil. Nou di yo, gen de bagay ki pral rive la, nou te panse te gen enstitisyon ankò nan peyi a. Depi 6 out, nou ekri a AMH, nou ekri a mi, nou ekri Federasyon Potestan, nou ekri Federasyon Ougan, nou ekri moun ki nan sektè prive, nou di yo fèt atensyon. Nou te panse te gen moun ankò depi 6 out. Pa gen youn ki fè PDK. Nou te mande yo pou ke yo pran kriz la an men. Pou rezoud kriz la. Youn pa fè anyen. E jodi a, pou moun sa yo pa wont. Sa riyèl ankò. E al bay kowòm pou 14 mwa pou kontinye bwè san pèp ayisyen. E vwala, se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska lafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w pa t ko fè sa, e aktive sin klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmande w videyo nou yo. Mèsi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchaw!